ke yo te tiye e nan moman spesyal sa a fanmi jenn gason sa yo manman papa sa k gen pitit madanm kouzen kouzin frè sè m pa t ka pa salye nou M konnen nou pran kou ki di. Men, se pa sèlman nou ki pran fanmi yo, peyi an pran tou. Se 8 jenn gason, nan premye tan yo pran 3, nan dezyèm moman yo pran 5. Se 8 jenn gason ki te di. Janm wè sitiyasyon peyi an, yo pap pran zam men yap regwoupew ansanm pou konbat pou ayisyen sispann viv nan sitiyasyon li la a. Se pa moun yo tap joure non, ki pawòl yo tap pale, yap mande bay ayisyen dola yo, yap mande ba yo gaz, Yap yo di yo pa vle gaz chè, yo di yo pa vle lavi chè, yo di yo bezwen sekirite, yo di yo bezwen yon peyi ki rele peyi. Men poukisa wi? Men poukisa ou tiye yo a wi? Se jenn gason ki konn pran motosiklèt ki al jwenn Okap Ayisyen wi nan moman difisil. Se jenn gason, m pa fèt menm kot avèk yo, m pa grandi menm kot avèk yo, ki rele m le pi souvan papa. Ayibobo! Mezanmi, yo frape yo. E pèp ayisyen! Kou sa yo, se kou ki di wi. Yo frape nou fò, pèp ayisyen. Men! Nou pap kanpe non. Nou pap kanpe. Merci. Merci. Merci. Merci. Yo éliminé yo. Et vous voulez payer à comprendre ce qui passe là. Paye yo. Se jenn gason ki chita a. Epi yo vin pran yo gran jou. Y al tiye yo wi. Lè koze a sòti nan lari. Yo mete dife sou yo wi. Nan Taba 43. Antouka, m pa vle fini pou m pa remèsye legliz lan. Pou m di pèp ayisyen an. Sa te peye sa t kanpe. Nou gentan nan mitan rivyè a pèp ayisyen an. Pale pa w. An bon man, an bon man, an bon man. Sèl bagay. Ktps. M vle rasire peyi an. Se pa jwe n ap jwe. Se paske m wè tray ayisyen ap sibi Sendomeng. Menm jan jèn sa yo te wè l tou. Ou ka toujou depòte moun paske peyi'w se pou ou li ye. Men, kesyon rasis, kesyon egoyis, m'pa kwè Ayisyen merite sa sa ap fè nou. Sa y'ap fè nou nan peyi Turquie, jèn chak jou k'ap leve se Ayisyen w'ap ba yo manje. Ki vle vin lakay yo ki pa ka vini. Ebyen, pou m fini, nou pa p rete pou se lòt bò n al pase tray. N ap pran pòp peyi nou e n ap sòti nan sa n ye la a. Pèp Ayisyen! Pa kite mondyal pran tèt nou. Mare senti nou se pa nou sa kap fini ak mondyal la. Ke nou fè yon lòt fwa ankò m vle remasye legliz Alta Gras la. Nan moman difisil legliz lan asèpte pou chante fineray jèn sa yo. Mòg la fè tout sa l konnen pou l te vin avèk kadav yo. Yo di nou pandan y ap pran yo, se moso vyann k ap dekole, se moso vyann k ap dekole. Kite ou wè, menm sèkèy yo pa ka rive la a, paske se moso vyann k ap dekole. Pèp ayisyen, Fò nou konnen nou nan batay. M tande anpil peyi ap fè reyaksyon, y ap sanksyone moun. Men pou m fini gen 3 bagay. Fòk nou konnen moun ki mete ensekirite yo, premyèman se kolon yo. Dezyèmman, se afranchi yo. Twazyèmman, se esklav ata nan esklav domèstik ki nan politik yo. M tande yo sanksyone yo. M tande yo sanksyone yo. Men, afranchi yo, kolon yo ki anndan peyi an, fòk yo sanksyone yo tou wi, pèp ayisyen. Antouka, pèp ayisyen, nou gentan nan mitan rivyè lan. E nan okazyon finerèy jèn sa yo, ki se jèn ki livre yo pou peyi an, e mon pè pandan map pale avèw la, gen 500 jèn gason ki nan baz 47, tout nan mamou wi, e pa sèlman sak tire la yo non, e pa sèlman nan baz 47 non, nan okay gen jèn ki mouri, nan petyonvil, nan karadè, nan dèlma 75, gen nan pran bal. Ki pa ka soti ki lopital. Poukisa paske yap revandike dwa yo. Pèp ayisyen m vle asire nou, nou menm kòm dirijan pitit Desalin, m vle di nou yon mo jodi a nan okazyon sa a, toutan nou gen vi, nou pa p kanpe, se fè nou pran kou ki lè pou dyaspora yo vini lakay yo, ki lè pou jèn sa yo ki vin fè etid yo. Ki pa jwenn travay, ki pral pase tray nan lòt peyi. Monpè, pandan map pale avèw la, gen jèn, gen moun klas mwayèn, gen moun nan geto, nan seksyon kominal kap pase 3 jou ki pa jwenn manje pou yo manje. Si lapli pat tonbe nan moman sa a, moun yo pa tap jwenn dlo pou benyen paske machin dlo Nan samedi swa mèt mwen rele e arete pitit mwen yo bay non m konn pitit mwen pa nan vòlè li pa gen zam li pa bagay m di yon fwa mèt mwen rele vin bay yo dcpj m gentan m byen kontan m di yo fwa yo dcpj pa gen pwoblèm dimanch maten m leve m al legliz m di si yo dcpj lendi maten y ap wè avoka y ap lage pase yo pa nan vòlè. Se nou 8 ki tap, nou 8 jenn gason ki te kanpe nan baz la ki tap pale, ki tap trete de sijè politik. Pandan n tap pale, nou tap pale, nou tap trete de sijè politik. Se konsa m wè yon premye bakòp lapolis parèt, li kanpe devan 47 la. Se konsa m wè yon dezyèm bakòp lapolis parèt, li kanpe devan 47 la. Piske nou konnen n pa nan anyen, ou gen politik pou fè, n pa ka kouri pou lapolis. Men mwen menm ki te pami nèg yo, m pa janm fè lapolis konfyans. Se yon nèg konsa m ye. M pa bezwen konn sa w t ap vin fè ak sa w pa p vin fè, m pa janm fè l konfyans. Si gen yon bagay k ap fèt, l ap fèt dèyè do m. Pandan m wè nèg yo kanpe, m wè y ap pale antre yo menm de machin bakòp la, m di en en, nèg sa yo pa vin regle yon bon bagay non, yo pa fouti bon moun. M ap wonz kò m bò kot nèg yo. Kou nèg yo pa wè m ap kouri pou yo pa di m ap ap kouri pou lapolis, m ap wonz kò m, m ap wonz kò m, m ap rale kò m. Pandan m pran pòz m pral jwenn lapolis yo, pandan m pral vire sou yo m kase kou wip m al kache dè yon machin. Pandan m al kache dè machin konsa yo pete boure nan baz la voup. Pandan yo pete boure nan baz la yo tout desann brake zam fè 3 pa an aryè epi m antre kò m yon kote m al kache m. M pa wè aksyon k ap pase m jis ap tande son. M annik tande yo brake sou nèg y ap di nèg yo moute machin nan! Moute machin nan m fout di nou moute machin nan! Moute machin nan! Kounya pandan nèg yo moute machin nan yo fin ale lè m sòti Lè m sòti e te nou 8, m tande yo gentan al avèk 5 grenn nèg, gen 2 nèg ki gentan kouri. Jounen jodi a pandan nou al avèk nèg yo lan. 5 moun sa yo, èske ou konn non yo? Hein? E non tout pa nan tèt mwen. Ou konprann? Sa vle di sa m pi abitye avè yo a. Pase le pli souvan 2 k te ladan yo e 2 mekanisyen ki te ladan yo ki pa nan baz la. Ou konprann? M gen James, Mondésir ki se grenn. Boul grenn 47 kè 47 ke tout nèg renmen yon nèg ki trè trankil ki trè koul tout nèg apresye nan baz la jounen jodia misye ale se yon nan nèg ki frapem anpil e ki mankem anpil sa se patnèm li ye tou fòm ka di nou sa ou konprann se youn ki rele Hawaii ki rele Paul Ezekiel alyas Hawaii Wi aprè ou fin tande ke yal di brake yeah ok sa se youn se motè 47 e se youn nan motè youn nan nèg Moïse Jean Charles pèdi Aprè e an demen. E twazyèm nan, twazyèm non an, twazyèm non an. E la nwit li te ye lè sa? Non, li pat nan nwit, li te bò zòn senkè edmi. So kounye a, pandan nap fè kout fil, pandan yal avèk nèg yo, pase nou gentan konnen nan prizon yo pral met nèg yo. Nap fè kout fil, nap fè kout fil, nou pa jwenn okenn nouvèl, demen maten nou leve, nou mache nal nan tout prizon yo bay, nal nan penitansye, nale nan dcpj, tout kote nèt, nou pa jwenn nèg yo. M di ebyen depi m pa jwenn nèg yo m al tiye nèg yo. Se konsa n ap chèche n ap chèche enfòmasyon nou jwenn yon moun ki rele nou ki di nou a men ou wè 5 mò wi taba. Nou di e vre nou voye moun al verifye pou nou. Lè y al verifye pou nou nou di voye foto pou nou lè yo voye foto pou nou Awayi ki fè m idantifye Awayi a se ba nan pye l avèk tenis li ki fè m gentan wè se Awayi. Paske konnen l te avè m m te gentan wè tout sa k sou li. Paske yo dekapote tout lal yo nèt m pa wè tèt li. Se pye l ki fè m wè se li menm. Jameson son maron rouj ki te sou li ki fèm wè se li menm. So se konsa nèg yo chwazi yo vin pran 5 jenn gason pòtan ki pa nan kidnaping, ki pa nan vòlè, k ap mennen yon batay politik. Jodi a, ki avni, aprè dram sa, ki avni Baz 47? Monchè avni nou se kontinye batay Nou pa ka bese lè bwa pou n jwenn jistis pou 8 nèg nou genyen ki tonbe nan lari. Ou pale de 8 nèg ki te la a jodi a? Non pa m se jèn Kesly Pouchino. Nou te gen 3 nèg ki te tonbe deja. Men kounye a la èske nou konte fè bak oubyen n ap toujou remanbre baz la? Pou n fè bak e lè peyi a gen yon chanjman. Lè peyi a gen sekirite, gen lavichè a bese, lè sa pou n fè bak. Paske se sa nap defann. Mèsi. Jodi a nou m wè ke nou fè antèman senbolik la. Pou ki rezon? Moun yo antere deja osinon? Men rezon an, paske nèg yo te nan antèman, pandan y ap prepare nèg yo met nan sèkèy, nèg yo te tèlman rache, chak lè y ap leve nèg yo e bout kò k ap sòti, e bout bagay k ap sòti, se sa k fè youn nan rezon mò yo pa rive la. Yo oblije al antere nèg yo konsa yo va vin avèk yo. Mèsi.